Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Koman kwadèboukè ye, eske tout bagay anfom? Ben wi, sa ka mache. Tout bagay anfòm paske on nous a fait croire que la police li menm li kanpe la an granmoun pou l kapab koupe kou anpil sòlda ki ap fè sak pa sa dans la République. Tande non. Genyen yon sitwayen ki li menm ap benyen nan san li depi hier soir. Sitwayen sa yo ta atribye li ak gwoup gang 400 mawozo. E daprè jan enfòmasyon yo tonbe se ke sitwayen sa gen yon wòl enpòtan ke li jwe nan baz la. Li jwe yon sòt deklerè, men ekoute, se kèlken, toujou daprè enfòmasyon yo ki ap chache mete antèn sou yon seri de polisye. Se sak fè w wè, tanzantan nèg 400 yo konn kenbe yon polisye jisteman pou fè chantaj. E lè yo kenbe yon polisye, ekoute, se yon imilyasyon pou lapolis la paske kant yon bandi kenbe yon polisye, l ap fè polisye a chante chante bandi, l ap fè polisye a rele l chèf la. Nou konprann? Donk, se tip la, se li menm ki konn antre nan lojik sa, sètadi montre. kay sèten polisye. Alò, chèche konnen kay polisye pou lè yo bezwen pran yo, pou yo kapab rive sou yo an granmoun. E, daprè sa yo fè konnen, se ke tip sa li menm, li ale lwen. Paske, sòti depi Latranblè rive Santo, misye konn kay anpil polisye. Ebyen, son non se Ti Milo. Men, èske se pa yon senpl sitwayen yo tire? Bon, antouka, si se vre. Se yon bèl kou lapolis fè paske lè w ap gade pou wè la a, misye ka pa yon bandi. Ou pa konprann non. Men imedyatman misye s on eklerè, li fè pati gwoup mawozo a. Alò m vle di ke misye gendwa pa konn bout zam, sa vle di s on sivil ki ap chache mete antèn sou yon seri de moun. Donk, yo tire misye yè aprèmidi, Ti Milo. Manm aktif gwoup 400 Mawozo donk lapolis desann misye donk poukò il ye la se pral enpe difisil. Dènyeman se te yon tip ki abil nan kesyon kidnaping lapolis touye. E m kwè genyen lòt 2 sòlda nan baz Vitelòm ki tonbe. Donk sa pwouve ke jounen jodi a la m ta kapab di ke lapolis li kòmanse ap fè kèk nòt. Men se pa fini paske talè w tande nèg yo fache la a, nèg lanmò sonjou yo fache epi Kwadèboukè bloke ankò. Sa vle di, lapolis ki antre nan lojik sila, ebyen m panse ke fòk li degaje l, mete kanson l nan tay li, pou kapab rezoud yon seri de pwoblèm. Antouka, gon bagay pou n konprann, lontan te konn gen afwontman, lontan se te raman ou wè yon bandi tonbe o nivo de la Kwadèboukè. Jounen jòdi a la, imedyatman ke zo fin pale, e fò m di nou ke, Zo rele m pou m ba l yon entèvyou, pou m pale ansanm avèk li. Men fò m di ke Zo gen tandans poze w kesyon tou lè w ap fè entèvyou avè l. E gen yon lòt bagay ke mwen te vle pale avèk Zo pou m te. mande l eksplikasyon sou sa paske on pe pa etre le fils de Dieu e fils du diable a la fwa eske nou konprann paske lisifè ak Bondye pa pase nan menm lakou yo pa akouche nan menm kabann donk si on parle de Dieu kòm moun ki ap pwoteje w on pe pa parle egalman de lisifè. Donk se la m te gen yon ti pwoblèm avèk Zo, paske li pran egzanp Apôtre Paul ki te Saul dans un premier temps epi Bondye frape l vin fè l Apôtre Paul. Donk li menm se Zo epi ki vin ti David. M pa gen ankenn pwoblèm jiske la. Men ekoute, m vle kòmsi pou genyen yon dekantasyon piske se ti David, ebyen m panse ke se ta yon moun ki ta ap priye, pa plonmen non Lucifer. Donk m pa gen pwoblèm ti David n ap fè entèvyou la men anpil koze pral pale se mwa ki vè menen la dans dakò frè. Bon aprè m ta kapab di denonsiyasyon li yo paske gen anpil bagay li kòmanse di wi gen anpil bagay li kòmanse di e ti David trè entèlijan pou jounalis k ap fè entèvyou avèk ti David yo fòk nou fè trè atansyon paske Lè w ap pale ak Ti David, met nan tèt ou ke Ti David li menm tou l ap anrejistre w. Ok? Donk, swaye entelijan e lè Ti David poze w kesyon tou, si w pa kab reponn, ebyen w a bote an touch. Depi lè Ti David kòmanse fè denonsyasyon yo, kòman nou wè Kwadèboukè? Eske daprè nou menm, denonsyasyon Ti David yo fè enpak sou Baz 400 mawozo o byen 400 mawozo konsidere ti David tankou yon yon chen kap jape atè e yo menm se mal fini yo ye yap pase byen wo. M ta renmen nou banm kòmantè sila. Epi ti David a fè yon nouvèl deklarasyon paske chak jou li di ke lap mete yon deklarasyon deyò yon mannyè pou kapab ouvè liv la nèt. Bonjou lemond! Bonjou Ayiti! Sa fè lontan, sa fè kèk jou depi ti David ap pale de liv la. Sa fè lontan depi ti David ap pale de liv la. Men ti David pa janm koumanyen manman koze. Sa fè lontan depi ti David revolisyonè ap pale de liv Baz 400 Mawozo a. Men li pa janm antre nan manman koze a. Jodi a la m deside m pou m bay dcpj yon repons. M deside m pou m bay polis nasyonal la yon repons. Pou m bay pèp la yon repons k ap di baz 400 mawozo, 400 mawozo. Mesye detonpri nou. Baza a menm gen 150 manch long menm. Li ba menm gen 100 manch long. Li ba menm gen 80 manch long menm. Jounen jodi a m vin di nou. Nou pral tande vrayon yo menm epòk lèm te chèf li tap bon mwen done zam sa yo sou telefòn gaspiyay la lè sa lamò pat chèf ki fè ou pa tande vray lamò men trè byento m gen pou m ba nou tande vray gen bagay toujou e mwen t rele grenn miray la m pa janm nan rans ak nèg mwen menm e peyi m ap fè jodi a la Wal tande vwa yon direkteman la ki bal negosye men konbe manch long zam nan baz la gen. Pandan ma le a, gen 6 manch long antre. Men nan mouman wap pala vwa la la, pandan mte la, 6 antre fè 61 manch long dcpj jwèt nan men w epi m bal baw kòman pou antre pou al pran tout ti zam sa yo tout ti bout fè san papye sa yo e mwen k di l E se mwen menm Zoti David ki di l, Le mond men sa nou t ap tann nan, men sa ke n t ap tann nan. Nou pral tande tout kontwòl kote tout zam sa yo ye, pa kote tout zam sa yo ye la a. Si nou nan kidnapin 400 mawozo a fè a, pèp pou pèp la konnen. Si nou nan vòlè ke mwen menm M tap vòlè lèm te vòlè a sim te konn negosye avè nou e la pèp la bral konnen tou pèp la anben mete zòrèy nou an ekout poun tande byen sa kap di a mesye yo yon menm wa baz 400 mawozo a kap negosye lèl te andeyò l te gen 4 manch long nan penitansye nan penitansye nasyonal dayiti. Ki valè zam ki antre Penitansye Nasyonal Dayiti, Enspektè Penitansye Nasyonal Dayiti a jwèt nan men w? A telefòn sa yo nou jwenn lap negosye a, sa t ba li l? Peyi m ap fè mwen menm. Anvan Bondye regle travay lap regle a, Mwen menm map map map map map met afè bay ti baz 400 mawozo pou lapolis bonm sa klin. 54 manch long est egal a 61 manch long e bo bal tande yo. Gen 6 antre pandan m pala. Men yo, men bagay yo la repiblik. Tande koman, e e e tout rès zam sa yo. Ti sè antre anpil. Ladan yo li te manman yo li t ap achte avèk lòt konpayèl li li t ap achte yo. Dcpj bal fè menm bagay rès moun yo menm bagay T-sec. M gen pou m vin a moun k ap bay bal pou yo a. Si n ka manyen m nan vin manyen m. M gen pou m vini semèn k ap antre a. M gen pou m desann. Lasosyete, jwèt nan men nou. Si n ap antre pran yo a men, pou n antre pran yo a men. Si dcpj ap antre pran yo, pou n antre pran yo. Mwen menm, tande koze. La République moun ki konn vwa yon yon nan al gade sou rezo sosyo a nan tande vwa misye kap pale avèm nan epi a vwa sa nap tande. Ki sa lap negosye avèm la, epòk lèm te chèf, kounye a m pa chèf ankò m son ansyen chèf. M dakò remèt tout sak te nan tèt mwen mwen pou lesprim anpè. Mwen m pa nan si pa gen sitirans pa gen vòlò. Moun kap di 400 mawozo 400 mawozo a detonpou. Tout moun kap di 400 mawozo 400 mawozo kounye a mwen menm mwen m ka di w li te ladann. Li te ladann. 400 mawozo pa 400 mawozo de de de de detonpe non. Bann reselè menm gon ti pitit la t fout joure non li tonbe non ou ta fout paul 400 marozo non men li mwen menm mwen m fout dil pa 400 li pa 400 marozo vre poul te 400 marozo fol te gen 400 zam tande yon yon kap pale. Eeh ti samba bò bò ti nonm nan avèk bò ti samba bò ti nonm nan ansanm avèk bò bò riziye a. Bò ti nonm bò riziye. Doudoune ri. Kwadèboukè aktyèlman la m ap pale avè w la la gen 30 zam. Kwadèboukè nan ti selil kwadèboukè a sèlman gen 30 zam. Kòman pou kwadèboukè fè pa ta mouri jan l ap mouri an la. 30 zam tande yon yon k ap pale. Filme tout an tout nèt la gen 54 zam li gen 2 solèy. Ni bèlè ni site solèy lap gen 54 Gade byen la repiblik. Lèl te sot andeyò al te gen 4 manch long. Andeyò te pi sere boulonn. Tande byen, andeyò te pi sere boulonn. Kominezon n avèk Penitansye Nasyonal Dayiti anba lavil la, li vin gen 54. Pandan m ale a la, li vin gen 6. Lè m te malad la, e pa. Rive desanm Rive desanm Pou rive 6 fevriye m kite baz la. Li moute a 54. Lè m te malad la wi. 54 la san konte sa l pèdi. Li pèdi 14. Li pèdi 14 machwè. Nan lè moun al lè nèg al nan lagè fyèl yo pete. Pa bliye moun kap pale avè nou son ansyen vòlè yon premye chèf baz 400 mawozo yon ansyen chèf kap pale avè nou an. Zodi David kap pale avè nou la. Al abòne cha chanèl la Zoti David revolisyonè. Reunion bò Joel la m gen pou m vin avè l. Bò Joel la l te 41. Li te 41 epi mwen menm m te gen 4 sif. M ba yo l anba matla lakay mwen l te fè 45 bout manch. Le monde, le monde. Le monde nou tande bagay yo. E zen nan la republik, gen zen nan la republik. Gen zen nan la republik. Nou tande tout bagay net. Matla m te fon ti vire. Nan tande tout bagay. Nan tande koman bagay yo pati. Men yo. La polis jwenn nan men ti David lage l. Ti David tanmen la. Hum men ni. Gen bagay, gen bagay. Gen bagay nan la repiblik. Gen bagay. Men men sa nou tap tann nan men liv la. Liv la tanmen ouvè la. Sa a sèlman la mwen pral tradui l. Ap di m ki valè paj li ye la. Gen bagay, men bagay. Pa mande m pou m ouvè liv. Men m tanmen ouvè l pou nou la a. Gen bagay nan la repiblik. Antouka mèsi la fami, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail. Puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!